Gen bagay pou rive fè yo fò w menm bliye tèt pa w, fò w menm bliye lavi w, fò w menm bliye egzistans ou. Referandòm sa a se yon pwovokasyon. Popilasyon an dwe konprann. Tout sa w wè k make referandòm, kraze l! Bandwòl referandòm, kraze! Depi yon bagay ki make referandòm, kraze! Sèt yn pwovokasyon. On moun Ki pa vle, se pou al vote pou di non. Men yon moun ki pa vle, se pa nan mikwo pou vin di non an, se pou al di non nan urn yo, nan kote ke pèp la mete, paske se sa ki demokrasi, demokrasi se kapasite pou w genyen pou di wi ou vle oubyen non ou pa vle. Bonjou bonswa tout moun, ou sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, Men gran pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jodi a. Lapolis Nasyonal Dayiti frape pi rèd e sa w tande a la pral gen kouri nan peyi a toujou e yo mete lapat sou madanm youn nan lòt chèf gang k ap feraye nan ekip 400 mawozo a. Kite m anonse n tou jou Ariel konte anndan peyi a. Manchèt pral achte e sa yo fè konnen kèlkeswa kote yo ta jwenn Dimitri Vob ou ankò Reginald Boulos y ap pase yo a lenfinitif se sa nou tande. Nan enfòmasyon ki soti jounen jodi a la, pandan ekip Busta John nan t ap prezante dènye emisyon yo, ki te anonse n Doktè Ariel Henry ki nan tèt peyi a pratikman pral genyen 2 zan, li mande Etazini pou ba li yon lis kantite moun ki gentan kite peyi Dayiti nan pwogram Biden nan e l mande yo tou pa kite youn nan chèf gang k ap fonksyone nan peyi a fè yon pa kita yon pa nago, fòk yo rete la pou bay sa yo fè nan peyi a. epi jije kòm sa dwa. Nan menm sa l mande Etazini, Ariel Henry pwofite pou l di kèlkeswa polisye ki an fonksyon ki ka kite peyi sa a fòk ameriken ba yo lis la epi koupe chèk tout moun sa yo nan fason pou yo pa touche on goud k ap soti nan lajan leta. Medam mesye, si manchèt pral achte, se jou Ariel ki konte nan tèt peyi a. Anpil deklarasyon ap kontinye soti nan dosye sa, bagay yo anpil. Pou lenstan. Si w poko fè sa, rete la. An nou antre nan detay enfòmasyon yo, pawòl yo kòmanse pran lari, pral gen kouri Ariel Henry, se jou k ap konte pou yo mache pran l. Manchèt pral achte, zam pral achte, sa w tande a, peyi a pratikman pral tonbe nan yon ben de san si efektivman bagay yo rete konsa. Ou sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an, an nou antre nan detay enfòmasyon yo, Busta John a lantèn, Se zenk pete briganday pral fèt nan jou kap vini yo la. Men pou lenstan nou pa responsab anyen, nou fè ke pote enfòmasyon an jan l ye a. Map di nou sa pèp ayisyen, swit avèk deklarasyon ke pre premye minis peyi Kanada a, premye minis Trudeau ke map bat bravo pou deklarasyon an, li di nou ke se anviwon 10 fanmi, wi. Ki pran kontwòl peyi a, ki kidnape peyi a, ki, ki, ki, tande, k ap toupizi plis pase 12 milyon Ayisyen, wi. ki kenbe yo nan vyolans epi k ap bwote lajan peyi a al sere aletranje. Wi. Enben, nou menm kòm pèp, ki se dè Ayisyen, pitit Desalin, nou pa gen, nou pa desandan lòt nasyon. Se la nou sòti, se la nou fèt, se la nou grandi, se la kòd lonbrit nou tere. Nou gon grenn bagay, nou gen lejitimite popilè e nou gon aksè sou chak grenn nèg sa yo. Chak Ayisyen dwe file manchèt yo depi jodi a pou rive dat ke bagay sa pral fèt la. File manchèt nou nan non 10 fanmi sa yo, 10 nèg sa yo ki pran peyi sa an otaj. File manchèt nou paske nou pa gen lajan pou n achte metrayèt, se manchèt la nou genyen. Achte yon manchèt pou 500 pyas avèk yon lim pou 300 pyas. Sa fè anviwon 800 pyas. Nap fout libere peyi nou paske Busta John nou paka viv ankò nou paka touleye sa ankò nou pa kite nèg ap tout touye konsa ou tande Busta John pandan ke pandan ke nap fout bandi ap fin avè nou konsa gon group nèg nan nan sektè prive gang nan kap vann katouch nan peyi a Busta John kap vann katouch pou kontinye touye nou mèt la enben jodi a 10 fanmi sa premye minis Canada konfimel pou nou ankò nou dwe fout libere peyi a avèk group gang sa yo Busta John moun li revòltan. Si mwen menm kote map pale avèw la m ta jwenn boulos si se manchèt mwen poum pase anba koul map pasel pou sa John poum libere peyim. Dessalines te fèl. Map diw ke pou yon deklarasyon madam Emly Prophète ki minis kilti e de la kominikasyon ki aktyèlman la kap dirije 2 pòtfèy ministeryèl e lap jere ministè, ministè de la jistis e de la sekirite piblik. Qui ministère Son ministère qui est aussi important dans le pays. Le parle de ministère de la Justice, c'est garde des Sceaux de la République. OK Le parle de ministre de la Justice, c'est deuxième chef dans CSPN pays. Ça veut dire que c'est. On parle de chaîne de sécurité pays, mais c'est deuxième chef dans CSPN. Donc, ils sont les policiers. Je mets Madame Zala, après que les États-Unis d'Amérique, le Canada, Lafrans avèk tout peyi alye yo te di definitivman, Nou pa ka gen yon nonm konsa. Li nan dwòg, Dorcé Bertho. Li nan trafik zam, Dorcé Bertho. Se yon kolòn gang ki mete l la a. Epi pou n ap kite l monte nan peyi nou pou l vin lopital, pou l vin wè fanmi l, tou sa. Yo koupe viza misye. Yo sanksyone misye. E yo mande chèf, alò reprezantan dirèk kowalisyon dasasen an, ki se Ariel Henry, yo di Ariel Henry retire misye nan tèt ministè sa a. Nou pa gen pwoblèm avè w ou menm antanke chèf gang, chèf vòlò yo, men definitivman retire sa a pou nou. Yo mande revoke Dorcé Bertho. Rive nan ministè de L'Intérieur, yo di gon kidnapè la a, misye kidnape zanmi l ki se pastè Ferre Michel, misye se yon ameriken paske misye gon yon paspò ameriken. Yo mande Ariel Henry revoke misye tou. E lòt grenn ankò. Sa vle di ke Emely Prophète, Li vin dirije yon ministè, ki ministè ke l ye? S on ministè ke Dimitri Vorbe te mete Dorcé Bertho jere pou li. Pase ki sa k pase, apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, premye objektif mesye yo se te disparèt tout dosye ke lajistis ayisyèn te genyen kont yo. Tout desizyon ke lajistis te pran kont yo, enben de fèt yo menm yo vin akapare sistèm jidisyè la rapid epi pou yo kapab disparèt dosye yo. W ap gade pou w wè, avèk rapidite, Yo retire manda ki te genyen dèyè tout lafanmi Vob. Entèdiksyon ki te genyen dèyè tout, yo retire tout. Se lè ke lajistis ayisyèn te poze sou lokal Sogener nan Mòn Kalvè, nan baz Sogener sou wout ayewopò lan, nan plizyè lokal yo genyen nan Pòtoprens, mezon pèsonèl yo, yo wè ou yo leve tout sele sa yo nèt ou konnen an. Sa vle di ou wè ou gen operasyon ki t ap fèt pou ke yo netwaye vòlò. E Dorcé Bertho, se li menm ki te minis, alò, se li menm ki te avoka kriminèl sa a, asasen sa a ke yo rele Dimitri Vorbe la. Dans un premier temps, se te Mèt Dorval ki te avoka Dimitri Vorbe. Men Mèt Dorval te vin gen entansyon pou ke li menm li bay yon bourad avèk peyi a. Enben, jisteman, Dimitri Vorbe vin ap ba l presyon, li kite Dimitri Vorbe. Li pa avoka Dimitri Vorbe ankò. Lè l kite Dimitri Vorbe, Dimitri Vorbe voye touye li. Li voye ekip li al touye Mèt Dorval. Efektivman, yo touye l. Dosye sa a nou gen pou n vin tounen sou li, paske nou gen anpil enfòmasyon ke n nan kad dosye sa a kounye a. n ap avanse. Anpalan de Minis Emily Prophète, li fon deklarasyon e ke mwen menm kèlke pa m di èske madam sa pa gen mari? Èske l pa gen pitit? Kòman l leve maten pou l ap gade mari l nan zye? Bon, finalman kòm e mwen gen enfòmasyon ke mari l konsiltan nan plizyè e bwat nan leta a ok, sa vle di ma mari l aktyèlman la ap gagote lajan de leta a tou ok, son ekip moun ki san wont on ne peut plus. Mwen menm otomatikman m respekte tout medam, tout fanmi k ap tande m la sou platfòm sa, tout fanm vanyan fanm kansonanta yo m respekte nou men map di nou sa onètman madanm yo rele Emily Prophète la manzè son sanwont son sangwen son kriminèl madam sa oze poul di on ayisyen kap viv nan dyaspora ki rele nan emisyon ki kestyonel poul di la madam ou la antank on entèlektyèl ou nan tèt on ministè ou se dezyèm chèf nan CSPN nan ou pa gen anyen ke wap fè sofke ou rete la. Ou rep jere ministè ou ap fè lajan, apre ou fin minis ou pral pran avyon pou al viv nan peyi Kanada pou al viv alèz? Kisa minis lan pran mikwo pou l reponn? Minis lan di e ayisyen kap viv aletranje a e ke m pa reta avè w si w anvi si w panse l ka fèt si w panse l ka fèt yon lòt fason ke w pran avyon ou desann la vin fè l ou menm pèsonèlman. Tande byen wi pou yon minis ke nap peye lajan lap viv nan liks polisye k dèyè do l la se nou kap peye polisye a. Si li t nan pyel la se lajann k achtel manjel leve maten ki lap manje a se lajan nou ki ba li manjel jus l bwè a se lajan nou k peyel sèvant ki fè manje an pou li se nou k peyel kay lap dòmi an se nou k peyel avèk lajan tax nou e sitou nan moman sa se lajan dyaspora kap rantre nan peyi sa pou madanm nan oze ouvè bouch li poul di ke li pa rete avè nou li pa dwe nou sa vle di ke jan ke sa ap fèt la Busta John li dwe fèt e kesyon ki sa k pase se paske l t ap pale de teritwa pèdi. E se kounye a m vin konprann definitivman m ap di pèp la li tou s on konfirmasyon e ke minis jistis la sètifye nou ke e teritwa ki rele Matisan an anba lavil la sou Bisantnè a minis jistis la konfime nou e ke gouvènman kriminèl la gouvènman asosye Izo 5 segond Vilaj de Dye Manno Ti Lapli Boukòy Kilik Tibwa e Krisla a yo fè mesye sa yo kado Matisan an. E sak fè ke mwen vin konprann Busta John. Mwen wè kantite kòb ke nèg sa ap jenere nan takse bus, machin kap pase sou Matisan an. Izo gon baz, li fè peye ale ladann, li fè bus ti bus Jakmèl yo peye 2500 goud pou yo ale, 2500 goud pou yo tounen. Sa fè 5000 goud. Krisla, li menm pou tèt pal, li fè li fè ti bus lan peye 2000 goud. Tilapli gen youn tou, li fè youn li fè ti bus lan peye 2500 goud ale, 2500 goud dlo tounen goud se doun lèm fon kalkil total kòb ke nèg sa yo fè nan anviwon 14 ti bis yas kap fè jakmèl e 45 bis kap fè gran sid lan jeneral mwen wè ke mesye sa yo fè anviwon plis pase 333 milyon de goud chak 12 mwa nan peyi a Busta John eske nèg sa ap janm bay peyi sa vag e se mi konprann sa vle di ke lajan li pa rete nan li pa rete sou matisan sèlman e ou vin wè nèg yo bay yon pasaj. Ou kòmsi m ta di w montre yon pasaj aparamman Matisan debloke. Ebyen sa kisa k pase? Lè machin nan ap pase sou Matisan an, bandi an monte nan bis lan, li gade l wè, si l wè vizaj ou make 10000 dola, li pran w, li desann avè w. Si l wè yon bèl jèn fi nan bis nan bis lan, li di li pral fè patwon l plezi. Li pran jèn fi a, li met men nan kòlèt li, li pote l a Izo. Lè l rive anndan, Izo pran l li vyole l jan l vle, li benyen nan pisin avè l pa fòse. Aprè sa l pran l, si Bondye fè l pa touye l, li voye jèn fi a ale oubyen li rele fanmi l fè fanmi l voye kòb met dèyè l. Sa vle di pou m montre w yon minis jistis kanpe nan yon peyi pou fè yon deklarasyon konsa pou w di m tèl teritwa se yon teritwa pèdi ke l ye. Ou nan yon peyi m ap peye w lajan m, w ap gagote lajan m, w ap vale kòb mwen epi w di m teritwa pèdi. Bon sa di w men sa ke n ap viv nan yon peyi, men sa ki minis jistis nan yon peyi. Alò mwen menm jodi a e Fobeto k ap pale avè w la Boustadyon sou chanèl manman pen bag ki se chanèl Boustadyon nan mwen di pèp ayisyen an, Nou pa gen lòt opsyon. Jodi a, nou konnen definitivman se de kriminèl, de asasen, de asayan yon koalisyon gang ki opouvwa. E defèt nou pa t ap janm kapab jwenn lòt rezilta. Paske se vyolans ki mete yo la, e defèt se vyolans k ap kapab ede yo kontinye dirije peyi a. Enben nou menm kòm pèp k ap viktim, nou dwe bay yon repons pwopòsyonèl parapò avèk zak ke nèg y ap komèt sou nou. Mwen di pèp ayisyen. Mwen pwone pou m jwenn 2 milyon ayisyen apati de 18 me k ap vin la Busta John. 18 me k ap vin la m bezwen 2 milyon ayisyen sèlman avèk 2 milyon manchèt. M pa bezwen anyen ankò Busta John. 2 milyon ayisyen avèk 2 milyon manchèt an bon papa Desalin, an bon Boukman, an bon Kapwa Lamò pou n pran lari a, pou n pran direksyon lakay chak grenn nèg sa yo. Paske Busta John nan 2 peyi sa. Tèt sa yo k ap reflechi mal k ap fout ou kidnaping nan, k ap ba w Vitelòm ki pou touye w la, k ap ba w Izo ki pou kidnape w ki pou touye w la. Si n pa retire tèt nèg sa yo Bousadjoun kap reflechi mal nan peyi sa a, nou pap janm kapab respire Bousadjoun e to ou ta peyi a fout disparèt. E m di pèp ayisyen an, jodi a se vyolans ke nèg ap fè sou nou e yo gen pratik sa depi 36 lane, jodi an se twòp atò. Nou menm an n fon ti kout vyolans sou yo pou n defann tèt nou tou, pou nou retire peyi nan sa ke n twouve n la. Paske nou bezwen tounen lakay. Bousadjoun pa gen yon pèp sou latè kap kapab aksepte pou yap viv nan kondisyon sa a. E map di ankò yon fwa, madanm sa a ki se swadizan minis jistis la, jodi a kap jere pou Martelly, Kap jere pou Dimitri Vorbe lan, si w gen fanmi ke w retire kò w la a. Paske to ou ta lajan pèp la, lajan pa nou an ke w ap manje mal la, m garanti w Bondye nan syèl ap fout fè w pran yon kòd ou fout pann tèt ou oubyen fè sekirite w rale zam ou fizye tèt ou. Mèsi anpil mon frè, mèsi apresye. Medam, mesye, nou pral rantre dirèkteman avèk frè nou dirèkteman anndan peyi Dayiti. Aktyalite anndan peyi a avèk Yves Juste. Yves Juste frè m, nou salye w, kòman w ye? Dwòl nan bagay la, yon manifestasyon ap fèt nan peyi Kanada, li fè anpil enpak an Ayiti, bon se kòm kwa ke m ta di li fè plis enpak an Ayiti ke sa l fè Kanada a, paske nan tout rezo sosyo yo ou wè moun ap pale de dyaspora k ap viv nan peyi Kanada pa vle Ariel Henry nan tèt leta. Nan minit n ap pale la a, zòn Lalu. Pòs machan a Vouvouk la se pa 2 kout bal k ap tire nan zòn sa yo. Premye eleman zenfòmasyon yo fè konnen se yon tantativ kidnapin ki te pral fèt sou zòn Lali an, lapolis ki entèveni atan ki lakoz ke bandi yo ap tire nan tout direksyon nan minit n ap pale la a. Aprè ke Lapolis Nasyonal Dayiti te pral fin arete yè madan chèf gang Sajen an ki se Luckson Elan, ebyen jodi a Lapolis arete yon lòt madan yon chèf gang ankò anndan peyi a ki se Nathalie Augustin alyas Grenn Sik. Li menm li se mandan yon prezime bandi nan baz 400 mawozo ki rele Roland Louis. Roland Louis an, yo te pral tiye l nan lokalite Mabyòl semèn ki sot pase la a, kote ke abitan nan Mabyòl te rive rache Roland Louis ak plizyè kout manchèt. Sa vle di nan 2 jou la a, lapolis arete 2 madan bandi k ap bay pwoblèm anndan peyi a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, gwoup gang Ti Makak la kontinye ap vale teritwa anndan peyi Dayiti. Aprè ke yo fin okipe espas Laboul, espas Sèmak, fwa sa a nèg Ti Makak yo okipe. Tout zòn ki rele Lavale a nan laboul toujou. Lavale, kote ke tout moun yo te gentan kite espas la, ebyen nan minit nap pale la, gang Ti Makak la, se li menm ki gen kontwòl zòn ki rele Lavale a nan Petyonvil. Majistra komin Bèlans lan, Denwal Antenò, kritike ak tout fòs li otorite yo nan leta a ki pa fè anyen pou rezoud pwoblèm dlo ke komin Dallas ap travèse dènye tan sa yo. Nimewo 1 komin Dallas la, Denoil Antenor, fè konnen gen anpil moun kap viv nan komin Dallas ki pa ka jwenn yon ti gout dlo pou yo bwè. Lè yon kamyon resi vin bay dlo nan zòn nan, yon ti bokit dlo, yon ti galon dlo ap vann nan 150 goud, 200 goud nan komin Dallas. Nan sans sa, ansanm otorite yo nan Leta ta dwe voye je gade komin Bèlans k ap sibi yon sechrès ki nan dènye nivo. Majistra Denol Antenor mande avèk DINEPA pou kapab alimante komin Bèlans nan kesyon dlo yon fason pou wè nan ki mezi moun nan Bèlans kapab sispann viktim de fenomèn sechrès la. Gouvènman Ariel Henry an deside trake ansanm de polisye ki panse ke yo t ap kapab vwayaje nan pwogram Biden nan. Ariel Henry, ki li menm tou se minis enteryè ak kolektivite teritoryal, li ekri avèk imigrasyon amerikèn pou l mande avèk otorite yo nan imigrasyon amerikèn Depi se polisye ki an fonksyon ki aplike nan pwogram Biden nan pou yo pa apwouve pou polisye sa yo paske polisye yo yo dwe rete Ayiti pou yo kapab bay sèvis avèk popilasyon an. Nan menm lèt sa tou Ariel Henry fè konnen Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal dwe founi l yon lis de tout moun ki kite peyi a nan pwogram Biden nan pou yo kapab idantifye tout polisye ki deja kite peyi a epi pou wo kòmandman lapolis la kapab koupe chèk yo. N ap kontinye rete nan kad. Alo? Nan sa ke w di a la, gen plizyè polisye ki Kanada, gen plizyè polisye ki al Ozetazini la, ki stil ap touche chèk yo an Ayiti. Gen de polisye la Kanada. Yo reba yo chèk yo ke Prezidan Jovenel Moïse te koupe. Gen polisye ki Etazini la ke yo te konnen menm gwoup moun yo a replase chèk yo ankò, yo stil ap touche chèk yo an Ayiti lan moman ke nap pale la. Epoutan kòb yo ap vin jwenn yo, yo fè chèk yo. e menm chèk yo a ankò ebyen vin jwenn yo chanje nòmalman chanje vin jwenn yo yo diw ke se avèk sa yo pou yo viv èske ou kapab konprann sa moun nan li pa nan peyi a men chèk li ap vin jwenn li chak mwa li stil ap jwenn chèk li ankò zanmitay rele kite konnenl yo di. Or chèk la yo koupe byen m nan ba ou konnen jovenel te koupe resous mwen an mentnan se nou k la nou kapab remete l yo remete l alèz ba yo ou mèt kontinye jis. Efektivan Bosta, jan ke ou dil lan, kesyon chèk mò a, li toujou egziste nan leta a. Se pou youn nan rezon, lòske yon prezidan moute, yon premye minis moute, li toujou ap batay kont kesyon chèk mò a atravè administrasyon piblik lan. Paske yon ekip nèg ki kite peyi a depi 3 zan, 4 an, 5 an, yo pa janm an fonksyon nan travay ke yo te ye, men pou otan, di fèt ke y ap travay nan leta, yo gen yon gwo potorik nan bwat la, ebyen yo yo separe chèk sa a avèk moun sa a ki nan bwat la. Sa w tande a, pandan ke moun an Ayiti pa ka jwenn travay pou yo travay, pandan ke Ayiti ap batay pou konbat kesyon koripsyon an, Enben, koripsyon kontinye ap gangrennen anndan enstitisyon nou yo paske li jwenn sipò de moun ki anndan menm bwat Leta a difètke yo pataje yon chèk avè l, sa w tande a, li prè atoupri pou l kapab fè moun sa a toujou benefisye chèk li te konn ap touche a menm lòske moun sa a gen plis ke 4 a 5 an li pa janm an fonksyon nan travay li. Merci pou konfimasyon an mon frère. Merci. Nap kontinye rete nan pwogram Biden nan, 13 jwen kap vini la a se dat sa a ke pwosè final ki opoze administrasyon Biden nan ak 20 eta ameriken yo ki te reklame pou yo kanpe pwogram nan ta dwe fèt nan tribinal federal nan eta New York kote ke jij kap gen pou tande dosye a Se Jou Tipton, seyans lan li deja fikse pou 9 è di maten le 13 jwen kap vini la, yon fason pou wè èske 20 eta yo ap gen rezon ou di mwens èske Joe Biden ap gen rezon, èske pwogram nan ap kontinye, èske pwogram nan pap kontinye, li rete pou nou konnen le 13 jwen kap vini la, desizyon jistis kap sòti a favè pwogram sa. Mwen menm, mwen di l petèt plizyè fwa deja nan diskou a, mwen manke peye de lavi m manipilasyon sa yo. Mwen deside pale kounye a paske fò pèp la konn laverite. Fò pèp la ka klèman idantifye. Kiyès ki nan kan l ak kiyès ki pa nan kan l? Kiyès ki zanmi l e kiyès ki ledmi li? Kiyès k ap di laverite e kiyès moun ki nan manti avèk li? Kiyès ki nan kòripsyon ak kiyès ki pa nan kòripsyon? Leta pèdi anpil lajan nan peye. E se pou sa maten an, m ap mande chak moun, tout moun, ki pran djòb Leta, m pa mande w pou w gen kouraj pa m nan, e ni m pa mande w pou w oblije pran risk ke m pran. Men sa m ap mande w si w pran djòb Leta, fò w fè lalwa respekte, fò w fè lalwa aplike. Efò l aplike pou tout moun, ni moun ki rich, ni moun ki pòv, ni moun andeyò, ni moun lavil. Ou pa gen dwa ap fè l aplike epi gen moun ki konnen yo pa la pou respekte lalwa. Leta pèdi anpil kòb nan sifaktirasyon, nan mesye pousantaj, nan vye kontra chanpwèl sou do pèp la, nan espekilasyon nan zafè dola, nan chèk zonbi, Nan achte ekipman ak materyèl pou Leta ki pa janm livre. Leta pèdi anpil lajan nan fye fè vye benefis sispèk. Gen moun lè w di yo sa, yo di w prezidan bagay sa yo egziste depi dikdantan. Poukisa se ou menm ki vle vin deranje yo? Men map di yo. Fòk gen yon prezidan ki te vini ki pou te di sa paka kontinye konsa. Mwen pa la pou m voye toya ni akize ankenn ansyen prezidan. Paske bagay la di. Pou jan m ap viv li jodi a. Jan m di yon jounalis avanyè, se tankou s on vòlkan. Nou tout ki la a, n ap santi chalè a, men prezidan an landan l. Sa vle di.